Bonjou, bonswa la famille! Avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou sòm le samdi 11 fevriye 2023. Nou kontan rantre lakay ou. N ap salye tout moun ki yo menm un peu partout à travers le monde. Sila yo ki nan peyi Kanada, Brezil, Arjantin, Etazini, Ayisyen ki eparpiye un peu partout, ki yo menm ap benyen nan nostalji, sila yo ki an Ayiti, m ta kapab di ki ap viv yon lanfè anfas kotidyènman ki pa konnen kisa pou yo fè ebyen m ap di nou anpil kouraj paske bagay yo tris anpil fwa mwen menm tou m anvi dekouraje men ekoute nou banm yon misyon pou m fè m oblije kanpe la pou m fè misyon an jiska la fen dè tan bagay yo di nan peyi dayiti m ap kòmanse emisyon sa a jodi a avèk yon kestyon dizan tou senpleman on m'a dit que Dieu a fait les hommes à son image. mais il semble que certains ne lui ressemblent pas. Ça capable de euh, susciter un pile débat, un pile discussion. Mais il semble que les Haïtiens ne lui ressemblent pas. Parce que, dans nous est là, un pile fois m'ta envie de poser tête moi question pour me dire est-ce que un Dieu qui a autant de douceur, autant de générosité, Otan de pitye pou anfen ta kapab di yon mo pou ti pèp sa a. Men, lè m fin fè refleksyon sa a, m poze tèt mwen kesyon sa a, m vit retrakte pou m di ke, ebyen, wi, Dye sa a li egziste. E li di nou ke li pi puisan lè li fè silans ke lè li te frape. Sa k ap pase la a, Etènèl, m panse ke li deja silans ou. Oubyen eske se frape wap frape epi moman silans lan pral rive? M vle ke pou pèp ayisyen ansanm ak pitit ou. Paske gen anpil ayisyen kap priye maten midi e swa nan ti peyi sa. Sitiyasyon konplike pou moun kap viv nan Metivye. Sitiyasyon konplike pou moun ki ap viv o nivo de. Girardo. Sitiyasyon konplike pou anpil moun k ap viv Bwa Lendi. Sitiyasyon konplike pou anpil moun k ap viv Gwojan. Sitiyasyon konplike pou anpil moun k ap viv Pènye. Nan maten 9 fevriye 2023 a, genyen yon abitan ki rele m, se nan Metivye pou dire que la situation elle est grave là-bas. Yo pa konnen ki sa pou yo fè. Dan laprè midi, je resu preske 10 apèl de la par de jan ki abit la zòn de Girardo ki di ke nèg yo anvayi, nèg Vitelòm yo. Ki sa li ye o juste? Lè nèg sa yo pote boure nan yon zòn, ebyen gen anpil jèn ki nan baz la, nèg sa yo menm yo pa gen lòt bagay ke yo fè, yo fouye kay moun yo. Yo pran sa yo jwenn. Si yon moun ap pase nan zòn nan yo fouye l, yo pran tou sa l posede. Men nan kisa peyi Dayiti tonbe jounen jodi a. Tande byen, pandan bandi ap anvayi tout zòn ki gen nan peyi Dayiti, pandan bandi ap touye pi fò moun ki gen nan peyi an, se nan moman sa a, Genyen yon peyi ki li menm gen kè nan men, ki ouvè pòt li pou tout Ayisyen. M bat bravo pou peyi sa paske se yon peyi ki jenere anpil, peyi sa renmen Ayisyen. Se yon peyi ki tèlman renmen Ayisyen, nan pwoblèm nou ye la yo toujou montre ke yo avè nou. Eske nou konprann? Sa vle di, yo gon entansyon. M kontan chwa a e nou menm fòk nou swiv. E gon bagay pou konprann, gen yon zanmi ki konn ap ba ou. Lè l kite grangou a fin blanchi w nèt se lè sa l ba ou. Lè sa ou menm, menm lè l te ba w yon patat bouyi w ap wè se yon gwo bagay ke li fè. Konprann byen sa m ap di nou an wi. Menm lè zanmi sa te ba w yon patat bouyi w ap wè se gwo bagay paske ou te nan bezwen e patat sa l pral fè w bwè yon gode dlo e w ap di mèsi anpil zanmi m paske m ta pral trepase. Ebyen se nan bagay sa nou ye la a jounen jodi a. Ka a grav, nèg Vitelòm yo kontinye ap aji. M pap sispann preche paske je me rappelle m te swiv yon seyans au Sénat de la République kote ke te gen Annick François Joseph ki te fè yon mise au point sou yon dosye epi l te kontinye pale men gwoup majoritè la ta pral tounen li an derizyon. Andris Riché ta pral pran lapawòl pou di Anik, Ekoute, se pè w ye vre, nèg yo di w ap preche men m pap ba w manti. Anpil kouraj, kontinye preche paske bagay yo gen pou yo chanje. Yo pa kapab kontinye konsa. Ebyen, se pou m di nou ke m ap kontinye. M ap kontinye pale ak tout moun, san eksklizyon e m ap toujou kontinye pale avèk nou, Vitelhomme. Je t'ai entendu. A travè la dènyè voice note. Que tu avais envoyé Voice note kote ke ou lanse ultimatum se byen men ekoute nan antre an matyè ke ou fè a Vitelòm sa pwouve tou senpleman ke ou pa yon nèg ki pat chita sou ban lekòl aparaman ou te chita sou ban lekòl Vite ban m di yon bagay zanmi m si w chita sou ban lekòl nan laj ou ye a la a ou te kapab fè yon matyè ki rele civisme e lè w fè civisme ou konnen ke Lè yon moun sitwayen nan peyi l, kòman li dwe viv? Jounen jodi a la Vitelòm, je suis conscient ke nan sa nou ye la a Leta li patisipe pou bokou mon frère. Men tande byen mon ami. Leta pa kapab kòz yon sitiyasyon degrade nan yon peyi e ke se menm popilasyon ki ap soufri de sa ki pou viktim. sa n ta kapab rele le pyetinman de la konstitisyon. Dwa moun sa yo tòdi e yo detounen de finalite yo. Sa vle di, bandi ap touye yo e menm lapolis ap touye yo tou nan kad operasyon. Mwen santi m anvi dekouraje. Men Vite, ban m di w yon bagay frè, m te tande w ap pale aparaman ou konprann la reyalite. Men reyalite sa a se ke se pèp la k pou sibi li ankò. Popilasyon ki doubleman viktim Eske moun sa yo kapab viktim de lavichè? Yo viktim de dola a ki moute nèt? Yo viktim de povrete ekstrèm? Yo viktim de tout lòt bagay? Men eske jounen jodi a la mezanmi moun sa yo kapab kontinye viktim de ensekirite? Vitelòm banm di w bagay, ou pa panse si w te gen manman w avèk papa w oubyen frè w, sè w abite yon kote epi yon gwoup de bandi fè iripsyon nan zòn sila a frè pa m nan epi sa w tande a la yo kòmanse vide moun atè, yo kòmanse fizye moun, yo kòmanse fè anpil ekzaksyon kòman w ap santi w hein? Menm nan moman ou ye la a ou ta tande yon moun li frape yon pwòch ou, Vitelòm, ou t ap voye pye. Vitelòm tanpri bay moun yon ti chans paske moun yo paka viv. Deja fòn di ke gen yon moun ki mouri anlè a la. Gen yon mò e a chak pote boure fòn di ke genyen plizyè moun ki yo menm pèdi lavi yo. Bagay yo paka ap kontinye konsa. Yo pa kapab kontinye konsa e nou menm nap kontinye pale, nap kontinye voye SOS pou chak grenn moun kap viv. Nan peyi sa, pou otorite yo kapab tande vwa nou, bagay la rèd. Li te 3 zè, gen yon SOS ki lanse pou Dyèg. Bandi yo anvayi anlè a, yo gen tan touye 2 moun. Abitan yo bezwen yon entèvansyon lapolis. Quand on parle d'intervention de la police, ki sa n kapab di tèt nou? Eske nou ap benyen nan ilizyon paske jounen jodi a la, quand on parle d'opération des policiers, se quand même un coup d'épée dans l'eau, c'est du bruit pour rien. Men ekoute, lapolis la li menm tou gen anpil bagay pou l fè. Paske jounen jodi a la a, gen anpil polisye k ap kòde. Malgre sitiyasyon an, gen anpil k ap kòde men, gen kèk lòt la tou ki ap tante dekòde. Èske nou konprann? Paske si depi nan wo grade a gen yon politik, on a deside de politize lapolis, èske lapolis ap kapab akonpli misyon li ki se pwoteje e sèvir? Si lapolis ap mennen yon operasyon nan fyèf yon chèf de gang e ke lè lapolis prèske mete gang sa KO, gen kèk vwa k ap rele k ap di, fè bak, pa avanse. Si bandi lòt kote ap simen latwoublay, sa pa bay twòp pwoblèm, eben. Kisa n kapab di tèt nou? N ap suiv. Ebyen fò m di nou ke 3 moun mouri. Plizyè lòt blese, se bilan pwovizwa yon atak bandi baz Gran Grif yo fè ayè oswa nan komin Vèrèt. Bandi Gran Grif yo al simen dèy nan zòn Vèrèt, espesyalman nan lokalite Ponparemon ak Dora. Bandi yo touye plizyè moun epi blese plizyè lòt. Sa pase nan lannwit mèkredi 8 pou louvri jedi 9 fevriye 2023. Aprè popilasyon nan lokalite Dejaden nan komin Vèrèt te fin sezi yon valiz ak yon sak ki te gen anpil katouch nan men 4 nèg sou moto ki ta pral jwenn bandi Savyen yo. Plizyè manm nan popilasyon an nan zòn lan te òganize yon brigad vijilans pou te anpeche move je vin simen dezagreman nan zòn bò lakay yo. Malerezman. bandi yo debake, yo wouze barikad yo ak katouch. Fòk nou di ke dan la matine di jedi 9 fevriye 2023, peyizan yo gentan idantifye 3 moun ki mouri. Yo jwenn 2 nan zòn Ponparemon ak yon lòt zòn ki se Doda. Donk, se pou m di nou ke bagay yo grav. E nan Savyen, nèg sa yo bat lestomak yo pou yo di ke yo menm yo se sèl kòk chante paske depi w wè bandi a, Li rive nan yon sitiyasyon kote ke l ap fè kèlkeswa moun ki anfas li menas, ebyen nou pa kapab sipòte sa. Wè nèg sa yo tèlman konprann ke yo se wa, ebyen pa gen moun yo pa fè menas. Imajine w, dènyeman la nou t ap tande yon voice kote ke nèg yo t ap pale ansanm avèk yon journaliste nan Lyankou, e yo di bon yo ka vin pran misye lè yo vle. E misye di pa gen pwoblèm e sa k fè m te pale a Luckson pou m di, Luckson si w ta fè yon krim konsa ou t ap nèg ki pi lach paske depi nèg la kanpe anfas ou l pale ebyen ou pa dwe aji ankò. Nèg la just montre w li pa pè w epi se fini. Èske n konprann? Bagay yo vrèman grav. Avan mwen rive pi lwen fò m di nou ke gen yon foto ki rive jwenn mwen la a, foto kote ke nèg Vitelòm yo ta koupe tèt yon sitwayen. Rakòlèt! Il était 5 heures 46 de l'aprèm le jour du 10 février 2023 gen anpil enfòmasyon kap tonbe pou dir prudans nan zòn akademi route de frè anpil tire depui vivi mitchel bèlvil gwo detonasyon si gen moun ki gen ide al meyòt fè yon ti poze. E, Dyèg, bagay la te deja rèd. Sa vle di ke nèg yo anvayi, yo mete bagay nan men anpil moun. M te pale avèk Vitelòm. Mwen espere ke l ap tande mwen. E, mesye, tande byen sa m ap di nou an. Jounen jodi a la, se nou menm. Demen, se kapab yon lòt gwoup. E aprè demen, se kapab popilasyon an. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Fè ansòt ke ti rès la tankou jan prezidan Jovenel konn di sa, se pou popilasyon an kapab byen paske nou wè malgre anpil bagay lòbèy ki te konn ap fèt sou Jovenel, lè Jovenel deside pou l di pèp la l ap ba l ti rès lan, ti pèp la te pran li a bra louvri pou te di prezidan Jovenel Moïse pa gen pwoblèm ou mèt ba nou ti rès la. Se pou m di nou ke mesye bandi yo wè pèp la, nou pa bezwen fè anpil bagay pou l padone nou. Non mèt nik di nap batay pou pèp la di pèp la nap bal ti rès la non izo di pèp la wap bal ti rès la non ti lapli vitelòm lanmò san jou tout nèg je nèf yo tout nèg je pèp yo di pèp ayisyen an nap ba yo ti rès la non mesye jodi a la map gade yon seri de video video sa yo se de nèg ki avèk gwo manch nan men yo e daprè tout enfòmasyon ki ta rive jwenn mwen se ta nan paraj bisantnè lan. pou vire, pou ale nan zòn matisan bay sa yo. Ebyen, nèg yo a gwo manch, nèg yo ap fouye. E se pa vòlè non souple, paske nèg yo ap fè legal. Pa egzanp, sou rive nan matisan w ap wè, nèg izo yo chita pou yon bò lari. E pi, pi ba, ou pral jwenn nèg krisla yo. Nèg sa yo menm, yo gen pou machin yo peye taks. Jiske la, eske n kapab di pa gen pwoblèm? Eske nou kapab di gen pwoblèm? Men se konsa peyi a ap fonksyone. Gon seri de kote leta pa ka egziste. Fò m di nou byen ke gen yon sitwayen ki twite. Pou dir Jean Thony Lorthe, jounalis la, silvouplè, ki nan men ti makak. Guy Supplice, antre les mains des bandits. Thomassin Meillot, Petyonvil. Nouvo chan dè bandi. Le gouvèneman an mòd kite peyi m mache. Le FADH an mòd kite mele m. Lapolis an operasyon bra kwaze. An plèn tònad pandan ke le pèple èt an mòd zwazo volay. Sa vle di, se pèp la ki li menm oblije ap pran desten l an men. Bagay yo vrèman rèd. Eske nou kapab kontinye sou lanse sa a? Hein? Eske nou kapab kontinye sou lanse sa? Pandan bandi Savien ap frape, yo antre nan Liancourt, yap bay anpil pwoblèm, yap touye moun, Vitelhomme li menm tou, lap frape anlè a. E fò m di nou byen ke nèg yo tap batay pou ke Petyonvil pa gate. Men nan kisa Petyonvil tonbe jounen jodi a la a? Tande byen, pa bliye an Ayiti se yon dosye ki chase yon lòt dosye. Di tèt ou ke Gon grenn moun ki tonbe nan Petyonvil? Men nan kisa anpil zòn tonbe jounen jodi a la. Alex, Kounye a anpil moun ta pral di ke oubyen tout moun oblije di pito Alex te la. Men peyi a. Anpil moun ap di ke pito Alex te la paske Alex te konn nèg sa yo. E Alex, menm lè li menm li te fè anpil ekzaksyon bò kote pa l pou yon seri de moun, men li te bay kèk ti pwoteksyon yon lòt kote. Imedyatman Alex fin tonbe, nèg yo fin manje Alex, ebyen, nèg yo pran kontwòl sitiyasyon an. Donk, ki sa n ap di tèt nou la a? Ben, ki sa m ka di ankò? Paske, bagay yo, yo konplike nan men nou. Nan atak ki fèt yè, o nivo de Dèlma 33 fò n di ke ta sanble genyen yon swat ki tonbe bò pak Izmeri a, yo te tire misye bò zòn midi 20 konsa, kote ke bandi yo menm yo fon pote boure, epi se konsa moun ap tonbe pasi pala nan ti peyi sa. Sa k ap pase la a? Gen nèg ki pè pale. Mwen m pran kouraj mwen a 2 bra. Mwen mande pou ke jiska prezan peyi zanmi Ayiti yo pran pozisyon. Jiska prezan peyi oksidantal yo m vle nou pran pozisyon nan sa kap fèt la la. Paske gen anpil bagay nap fè. Mwen m panse ke se jwe nap jwe. Jiska prezan se rizib nap fè. E m swete ke si yon peyi vle ede nou, fok li antre nan lojik sila a. M pa konn pa kisa mwen ta komanse paske mwen gen anpil dosye nan menm. Men map just komanse par yon nimewo. Le nimewo se le 44 43 59 05. Pou moun ki ta vle kontakte moun sa sou WhatsApp ou byen ekri l, fè yon ti kichòy pou li paske se trist. Lè m resevwa yon mesaj de ti jèn sa, m pa toujou reponn paske sa fè katriyèm mesaj ke li ekri m. M pa kab pouse fò non paske mwen gen lafyèv, mwen gen grip. Men pa rapò ak urjans ki genyen nan moman an, mwen oblije fè yon moute pou m kapab fè yon ti pale avèk nou. Jan m te di nou an, nimewo telefòn moun nan se 44 43 59 05. Je repran, 44 43 59 05. Ou kapab jwenn li sou WhatsApp. Si w rele l dirèk ou pa jwenn li, ekri l sou WhatsApp. Donk se yon ti jèn. E dènye mesaj ke li voye ban mwen jodi a, de dènye mesaj. Bonswa RL Prod'z, kòman ou ye? M pa di anyen. Mezanmi RL sanble ou pa ka fè anyen pou mwen, grangou. ap touye m. Kit se te sou blòf, kit se pa sou blòf, lè yon ti jèn nan peyi Dayiti di w grangou ap touye l, li grangou vre. E, tande byen sa m pral di nou an wi, lè yon jèn pa deside al nan yon seri de bagay, li pa antre nan Vitelòm, Li pa antre nan vilaj. Li pa antre nan 400. Se mande l ap mande. Mezanmi fon bagay pou li. M ta swete ke yon moun ki gen yon ti moncash sou telefòn li, rele jèn sa a, konfime ansanm avèk li pou wè si nimewo sa a sou moncash, voye yon ti kichòy pou li. M gen 2 lòt nimewo telefòn, m pral voye yon alèt sou yo. Gen yon nimewo ki se 32 22 57. 88. Tande byen, yè aprè midi, nimewo sa a rele m pèsonèlman, me dizan ke se Natcom. Men moun sa ki fè mouvman sa li tèlman sòt nan sa l ap fè paske lè yon anplwaye yon enstitisyon rele w, fòk ou pran san w pou tande epi pou w wè, Si kou a kapab pase, moun sa ki rele m nan li pa konn li. Dayè, lè yon responsab yon konpayi rele w, li di w, Bonswa mesye, èske m kapab deranje w? Nèg sa a menm li k parèt li di, E, mesye, ou fè vennsenk mil goud pou w kapab achte ti kichòy pou timoun ou. M ap mande Natcom, nimewo sa a bloke l pou mwen silvouplè. E vit! S on òdonans wi Natcom. 32 22 57 88. Bloke l prese prese. Sinon, m ap pwente w didwa nan kestyon gang sila a. Kisa nèg sa yo fè? Nèg la dim ke pou m ba li nimewo kòd mwen, li dim ki ane m fèt, m di l 1889. Li dim ki non, m di Ronaldinho Gaucho. Epi li di an e sa w fè? Li antre nan manman m. M di a, m pa fasil non brother. Pase depi sou jan w t ap pale a m gentan wè se yon vòlè w ye, se yon eskro w ye. Epi l di l bloke kont natcash mwen. Men! Malerezman pou li, erezman pou mwen, mwen pa t genyen yon yota sou kont Natcash. Kounye a la, lè m rele nan Natcom, paske lè m ale eseye moute sou kont lan, yo di m te gen yon move pin ki moute, yo bloke l. Donk kounye a la, yo di m rele nan konpayi an pou konpayi an fè kichòy pou mwen. Pa gen pwoblèm. Men, m ap mande Natcom, nimewo sa a ankò yon fwa, wè m mete l sou ekran ki se 32 22 57 88. Bloke l. Yo konnen byen sa y ap fè a. Yo rele m, petèt ke yo ka konnen m gen sou Natcash. Pito nou te fè l sou Moncash. Lè sa a, nou te kapab jwenn ti kichòy. Ou konprann? Petèt ke gen lè Moncash la pi asire ke Natcash. Paske pou yon sitwayen eseye moute sou Natcash ou, l pa ka antre. Epi, se bloke. Aple la konpayi. Bon, m pa teknisyen an la matyè, men m ap mande nou pou nou pran anpil prekosyon. Gon lòt nimewo. M pa konnen si m ka jwenn nimewo sa. Ok, men lòt nimewo a. Lòt nimewo sa se 47 89 39 59. M ap mande l sispann. fè jwèt sa. Moun sa itilize telefòn li pou l mande anpil lòt moun ki aletranje sou non RL Prod. Tanpri moun sa pa antre nan lojik la ankò paske si w kontinye m ap fè arete w e w ap pèdi telefòn ou an, ou kapab fè vi w nan prizon. Pito w mande m. Men, olye pou w ap mande sou non m, ou kapab fè anpil moun panse ke mwen se yon mandyan. Bon, m te oblije fè ti mizo pwen sa yo paske moun k ap mande sou non w, moun ki oblije lage tèt yo nan tout larsen pou wè si yo ta kapab rive, si yo ta kapab fè ti kichòy, se grav nan peyi Dayiti. Men moun ki mande dirèkteman, m swete ke nou pran kal, nou fè yon ti kichòy pou li. M ap kòmanse avèk 2 voice. Yon premyè voice de yon ansyen depite. Marigot, ki se Deus Deonet, swivi de sitwayen ki yo menm apiye sou sonèt dalarm nan pou kapab atire atansyon kiyès? Je sais pas. Ekoute sa. Mwen salye tout jounalis ki fè nou onè pou pase mesaj sa pou nou. Se yon SOS. Mwen se Deronette Deus, m se ansyen depite Marigo. Mwen vle di nou ke nou nan yon zòn ki genyen, nou gen gwo difikilte. Nou nan Madjoro, Petyonvil, e fòk mwen di nou, sa fè plis ke 3 jou ke moun Dyèg, moun Metivye, moun Madjoro, moun euh, ale sou zòn Doko yo an gwo difikilte, bandi debake pa bann pa pakèt e ke bay presyon anpil moun kite zòn nan. Men konprene, nan moman nou ekri direktè lapolis lan, nou ekri direktè jeneral lapolis lan plizyè mesaj. Li pa okipe ou menm. Nou ekri majistra Petyonvil la pou nou di moun yo an difikilte, voye yon bakòp, voye yon moun vin fè yon bagay kèlkonk. Yo pa okipe nou menm. Jiska se swa, apre midi an, yo debake, yo touye ti malere, yo touye moun sou liy nan, yo tire, yo fè tout sa k genyen e moun ap vide lèl yo. M bezwen mande nou mesye, majistra, m bezwen mande ou, direktè lapolis, M bezwen mande w tou, tout lòt chèf defakto yo, premye minis lan, minis jistis lan, kisa nou ap fè? Sa nou vle menm? Eske se nou menm popilasyon an ki pou al pale avèk bandi? Eske se nou menm ki pou rele swa negosye avè yo, di mwens trake yo? Kisa lapolis lan menm ap itil? Kisa nou menm k ap touche kòb pèp la, k gen sekirite l, kisa nou menm nou itil? Nou kite tout moun ap mouri nan yon zòn, nou kite tout moun ap mouri tout kote nan yon peyi nou pa ka fè anyen. Bandi yo pa ale. Bandi yo rete nan zòn nan. Yo toujou nan zòn nan. Fò nou rete vijilan. Asire nou ke baryè nou, pòt nou fèmen. Asire ke tout moun ki lakay nou, yo rantre pou n ba nan. Si yo frape pòt nou, pou n ba nan ouvri. Mezanmi, vijilan. Paske nou konnen nou pou kont nou. Nan moman sa a, lapolis pa p fè anyen pou nou. Rete vijilan mezanmi, rete nou aktif. Depi n santi yo atake nou, rele anmwe anndan kay lan. Si gon vwazen k ka fon aksyon, la sipòte nou. Mezanmi moun Djèg, sitou, jodi a nou pèdi 4 moun nan Djèg. Vijilan! Vijilans! Vijilans! Pèp ayisyen, tande byen sa m pral di nou an. Nan voice Deus Dehonnête lan, m pran san m pou m tande l epi m wè gon reyalite. Tande byen mezanmi sa m pral di nou an. Nèg bandi Savyen yo touye 6 polisye. Yon setyèm al mouri sou kabann lopital. M pa wè gen anpil bagay non ki fèt. Lapolis la pa tèlman souke kò l. Otorite yo pa tèlman souke kò yo pou kapab di y ap fon bagay. Tande byen. Vitelòm li menm. Li manje 3. Pa gen gwo bagay ki fèt, yo pa souke kò yo, sof ke yo ba nou yon pseudo operasyon nan baz Vitelòm. E menm Vitelòm li te monte o kreno, se pa pou denonse non, men pou minimize ou byen ridikulize lajisman de lapolis pa rapò ak kelkonk operasyon tònad ki t ap fèt nan baz li. Vitelòm tèlman pa kyè pa rapò ak sa nou ta kapab rele operasyon oubyen pseudo operasyon Tornade lan, se li menm ki pase a laksyon. Dayè, chèf polis la, kòmandan an chèf pnh la, li fè yon anons pou anonse e operasyon Tornade. E ki moun ki pase a laksyon an premye? Vitelòm. Sa vle di, se ta Vitelòm ki chèf polis la. Kounya la men sa m pral di nou. Vitelòm n ap gade la a li bay. Anpil moun anlè a la. Yon kinzèn de jou, tande byen wi mezanmi, li bay moun yo yon kinzèn de jou pou moun yo kapab kite anlè a. Moun ki bò silvouplè? Se moun Gwo Jan, moun Men Ti Vye, moun tout kote yo la paske bagay la li vrèman difisil pou moun sa yo. e moun yo pa konn sa pou yo fè. Moun Girardeau, moun Diègue, moun sa yo nan gwo pwoblèm. E bagay yo rèd, bagay yo rèd paske a chak minit, a chak è, se toujou yon pote boure. E lè nèg sa yo pote boure nan yon zòn, ebyen m ta kapab di yo pa respekte pèsòn. Pèsòn pa eparnye. Kounye a la m pral di yon bagay pou mouche Leta. Tande byen, 6 polisye mouri nan Savyen, nan Lyankou, yon setyèm al mouri. Anyen pa fèt. Vitelòm manje twa. Anyen pa fèt. Vitelòm ap kraze brize anlè a la, lè abitan yo rele, anyen pa fèt. Kounye a la ban m di n yon bagay pèp ayisyen. Ban m di n yon bagay bandi yo. Tanpri tande kri pèp ayisyen an kounye a. Mwen menm, m ta renmen pou ke tout pèp ayisyen an ranje kò yo kont bandi yo. Vitelòm. Sa wap fè a la a se pa li ki solisyon an. Pito w kotwaye moun yo pito epi w fè tout moun fanatik bandi epi nou jete otorite yo. Osi senp ke sa brother. Paske banm di nou yon bagay se nèg yo ki fòs. Kounya la a se pou pèp la nik di lap mache dèyè bandi. A chak fwa Vitelòm antre yon kote e pou tout moun anmwe anmwe bravo Vitelòm se tankou se te Mewins ki vin sove nou. Paske Ariel ilè la. Lekip du CSPN ki se Konsèy Siperyè Polis Nasyonal yo tout la. Yo pa di anyen. Yo kite pèp la kreve. Eske se yon konplo pou kapab detui anpil moun nan peyi Dayiti pou peyi sa kapab rete a sèlman yon milyon moun? Epi sa y ap vin fè a y a vin fè l. Se tris wi mezanmi pou n ap gade sa an kòmsi pou nou peyi pèp ap rele. Tande byen, m pral ba nou kèk ti anekdòt. oubyen kèk ilistrasyon pou m moutre nou kòman sa te ye. Nan nò peyi Mali, nou sòm an 2011, antre 2011 e 2012, lè djiyadist di gwoup Eta Islamik yo pran zòn sa a, ou konn sa yo fè? Si yo wè w k ap fimen yon sigarèt nan lari, yo ka koupe yon ponyèt ou. Si yo pote plent pou ou kòmkwa l gen yon poul ki pèdi se ou menm ki pran l, yo koupe yon ponyèt ou. Gen bagay ou fè! w ap bwè alkòl yo ka koupe pye w. W al fè sèks san w poko marye, yo kenbe w yo mete w sou plas piblik yo ba w san kout rigwaz, yo bay fi a san kout rigwaz. Lè m te konn ap gade imaj sa yo e san bliye yo te konn ap koupe tèt moun sa yo e nò Mali se yon departeman nan peyi Mali ki sanse prèske menm fòs a Lafrans. Lè m te konn ap gade bagay sa yo se peyi nwa m di mezanmi kote sa prale? Men. Nèg yo vini la, yo rezoud pwoblèm nan. E lè yo fin rezoud pwoblèm nan, paske se yo menm ki te alabaz pwoblèm nan, yo kouri rezoud li pou montre ke bagay yo ap mache. Men, se menm moun sa yo ki mete Lafrans deyò jounen jodi a pou dir ke, ekoute, nou menm se peye n ap fè. Lè m t ap gade yon seri de bagay ki t ap pase nan peyi Siri, Irak, m te di ke kote pèp sa ap rive? Ebyen, jounen jodi a, men peyi sa yo, Nan va konprann, m pa menm bezwen antre nan fon di dosye pou nou konprann ke kiyès ki mete moun sa yo la. Paske ti peyi sa yo, genyen ki t ap viv diktati yo san pwoblèm. Genyen ki t ap viv avèk ti Bacha El Asad yo san pwoblèm. Men jounen jodi a la, èske yè Siri avèk jodi Lasiri se la menm choz? Èske yè Irak oubyen avan yè Irak se menm bagay avèk Irak jounen jodi a? Èske yè Liban? se menm jan ak Liban jounen jodi a? Èske yè ak Yemen se menm jan ak Yemen jounen jodi a? Konsa tou ou ta kapab di, èske yè peyi Dayiti apre 1804 se menm jan avèk Ayiti sa a jounen jodi a? Konprann byen, m pral kite nou avèk yon fineray senbolik de youn nan polisye nèg Savyen yo te asasinen. Pa gen leta ladan. Se sa k fè, se youn nan rezon ki fè nou pèdi frè nou, zanmi nou, James Phelips ki te viv depi tou piti avè nou. A no jou, nou pa ka jwenn kò l. Èske sa se yon peyi? Pou n ap viv nan kondisyon sa a, pou chèf ap mouri, fini lekòl, Ay ou nan zòn nan li avèm nan. Li genlè pou lal travay. Nan dimanch ansanm avèm nou nap nap enjoy nap bay blag nap tout bagay. Pa raplem li ta pral nan operasyon. Pa raplem sa. Se tou de kou konbe jou ap pase ou konnen li gen pou lal travay. Li pap travay pòtoprens. Li pa afekte pòtoprens. Se an pwovens li afekte. Se madanm nan lari yo rele l yo di entèl a e sak pase men sak pase jounal tal nan operasyon wi men sak gen gen 6 polisye yo jwenn yo mouri men jounal nan 6 polisye yo mennen ankèt mennen ankèt mennen ankèt apèl ap fèt apèl ap fèt tèlman gen apèl ki fèt nou vin rele jinyò sou telefòn ni. On bandi pran apèl li, bandi an di, mèt telefòn sa mouri deja, ti vòlè sa mouri deja. Sou kò l videyo. Nèg la pa abiye, sandal nan pye l, l ap enifòme sou li, li di w mèt telefòn sa mouri deja. Li pa lojik. A no jou, nou menm zanmi Jinyò, nou menm fanmi Jinyò, nou menm frè Jinyò, Nouvo Hyundai Migo a. Tout demach ki fèt, al de CPJ pa gen anyen ki mache. E si ta pa ou gade yo di nou? Bon. A nou yo pa gen ou gade. Apre jounalis, nou menm kòm jounalis ki vin nan zòn nan, nan zòn Salomon an, ki vin wè avèk zanmi Jinyò, paran Jinyò, pa gen ou gade ki vini pou di men sa k ap, men sa k ap fèt, men sa k ap fèt. Se nou menm kòm zanmi, kòm fanmi, nou pran, nou chwazi pran inisyativ sa a pou nou fè yon mach pou nou mande jistis pou Jinyò. Peyi a pa ka ret konsa. Bandi pa ka gen tout pouvwa sa nan peyi. Li pa konsa. Sa poko janm fèt. Mèsi. Pitit li te ye pou mwen. Paske Junior te nan zòn nan. Li te respekte m anpil. Mwen menm mwen batize pitit frè l. Paske mwen te tèlman renmen l. Mwen te tèlman apresye l. M pa ka di kisa Junior te ye pou mwen ankò. Paske junior vin kite nou. Mwen menm mwen gen pitit mwen ki polisye tou. Paske mwen gen tranche mpa konn kilè tranche pam nan ap fini. Paske pitit mwen se polisye junior son polisye epi kounya junior kite nou mpa konnen pou kilè ankò men Se Bondye ki konnen paske se Bondye kap resevwal kote li ye a pou nou kote Junior ye paske nou pa jwenn kò a nou pa jwenn anyen bon se sa nou fè epi Bondye konn tout bagay apre sa nou pa konnen ankò Jodi a nap fè yon mach Jodi a nap fè yon mach pou Junior pou de libere nanm li kote li ye a apre sa pa gon mès senbolik apre sa nou ka fè yon mès senbolik men se pa tou swit. Nou ka fè mès la. Men se kòman ou te aprann nouvèl lanmò Jinyò? Bon, lè nou te aprann lanmò Jinyò, se te mèkredi 25, lè de dan lè konsa, te nan katrè, senkè, epi kòmsi se yon polisye ki rele Womyal, li di Womyal pou rele papa l, pa di manman l sa, pou l rele Jinyò kote li ye a. Kounye a menm, lè m di Womyal, Womyal, sa k genyen? Epi li di m pa gen anyen non. Kounya menm lè yal rele Bondye m tout moun te la epi lè nou gade yo di Junior mouri kounya se aprè nou wè Junior toutouni nan mitan 6 polisye yo mete yon zam sou vant li li toutouni jan manman n te fèl epi se konsa yo te vle l leta pa janm di anyen anyen yo pa janm di. di tout ale mesye yo ale yo pa janm di anyen se yo konnen kisa yap fè paske nou menm nou pa konnen paske manman Junior mouri kite yon timoun 6 mwa manman li fèk marye li poko menm genyen nan maryaj la polis pa janm di nou anyen sa se nou kap fèl sa kap fèt la se nou kap fèl apresa. Bon Dieu res sa nan men letenel. Ou konn mesaj ou vle voye bay otorite yo espesyalman DG lapolis la Fonselbe. Bon Fonselbe kisa m ta ka voye di l bon se li k konnen kisa l fè a sa l fè avèk Junior paske menm kite manman l nan soufrans li kite yon bebe 6 mwa nan soufrans madanm li nan soufrans li kite yon pakèt fanmi nan soufrans se li k konnen paske. Nou pa konnen anko. Ok mèsi. Eske wap wè nan do mwen make baz refrijerasyon pap janm bliye ou paske li paka retire nan lesprim nan. Ok nou avèk yon pankad ki make mèsi DGLB, mèsi Profane e mèsi Majistra. Se moun sa yo ki ta livre evolisyon an? Wap wèl make tou mèsi dwa de lòm, mèsi sektè prive, mèsi sektè entènasyonal, mèsi politisyen peyi m. Paske. Se yo menm ki kanalize nivo ensekirite a nan sa l ye a la. Se yo menm ki abime peyi a. Yo efondre peyi a yon kote. Yon peyi ki te si tèlman dous. Lè mwen di mèsi DGLB. Lè n ap gade, lè n ap tande emisyon yo, nou tande swadizan Vitelòm li te di konsa, li te pale avèk DGLB. Pouvwa an plas la. Se li menm. Lè m di mèsi politisyen peyi m, se le fèt ke nèg yo pa k travay, yo pa gen anyen ap fè. Kòman, kote yo jwenn zam nan? Nou, menm jan emisyon e, e bagay la konn di, Leta, Leta, peyi a pa pwodui zam, peyi a pa pwodui bal, kote n jwenn? Eske n pwodui yo? Lè m di mèsi sektè entènasyonal la. Lefètke Madam Lalin te jid vin federe gang, tout sa m ekri a la l gen plas li. Aprè lanmò Junior, wo grade lapolis yo pa janm vini la? Pa gen otorite k vini? Bon, nou menm nan fanmi an, nou al fè demach, jiskaprezan yo di m li poko konfime ke Junior mouri, paske ankèt yo poko reyalize pou bay lanmò Junior, vin jwenn jounen jodi a nou poko menm ka jwenn kò Junior pou n antere. Men si yo di nou ankèt poko. Si n abouti, nou va mande kote Junior ye? Nou, jiska mentnan, yo di nou gen polisye k konn pran lafuit, gen polisye k konn sesi, gen polisye k konn sela. Jounen jodi a la, nou ale devan dcpj, yo fè n konnen, ni, nou, yo poko ka, se pòtre disparu yo mete vole. Pou fini, nou konn PM nan l ap wè videyo sa a, DG lapolis la l ap wè videyo sa a. Ou gen yon mesaj pou yo? Bon, mesaj pa m, pou m pale avèk PM Ariel Henry, Pou m di l konsa, ou gen pitit, ou gen fanmi. E menm nou, jodi a, ensekirite a, machin ensekirite a pa gen fren. Jodi a, li kapab se mwen, li kapab se Felix James Junior, men li kapab demen si Dye ve se yon pwòch Ariel Henry ki fwape nou pa nivo ensekirite sa a. M ap di yo, peyi a se pou yo. Peyi a se pou yo. Se Ayisyen yo ye avan tou. Ke yo mete swadizan enterè komen, enterè pèsonèl dizon, eskize m, enterè pèsonèl de kote pou nou tout panse pou Ayiti. Paske Ayiti se Ayiti Ariel Henry, Ayiti se Ayiti Frantz Elbé, Ayiti se Ayiti tout dirijan k ap dirije nou yo. Dèske peyi a pa itil yo an, yo oblije antre nan lapolis la pou yo te ka wè si yo te ka jwenn yon monnen pou yo itil tèt yo, jounen jodi a men sa k rive yo. E sa fè n ap mande, jounen jodi a, Frantz Elbé, premye minis lan, nou konnen nou p ap jwenn jistis nan men yo. Pa gen jistis, nou pa bezwen mande jistis, nou pa jwenn jistis. Pase ti nèg sa yo, ti nèg sa yo ka mouri. Menm kò yo nou pa jwenn rès chen kap manje yo. M pa kwè chèf de la polis ta li menm. Pi l ta gen pitit li, pi l ta tande l tonbe nan eta sa, li tap dakò l. Li tap fè tout jan kanmenm pou l al dèyè kò a bay nou. Nou di mèsi a leta peyi m ki lage dlo nan je nou. Nou di mèsi. Pi gwo patrimwàn kanavalèsk ke nou genyen an Ayiti. E lavil de Jakmèl tou nan kesyon kilti son vil ki trè repite. Nou gen avèk nou e Marc Onel mwen menm e mè prensipal vil lan ki avèk nou la pou ba nou ti detay sou kòman 31 nyèm edisyon e kanaval Jakmèl ane sa. Donk son plezi e mesye le mè pou nou resevwa w sou plato nou. E kòman sa ye kòman w ye? Ebyen son plezi pou majistra Marky Kessa rankontre avèk nou e pale enpe de kanaval Jakmèl la. ke nou tout nou konnen son patrimwàn e se yon kanaval ke tout moun ap tann swa Jakmèl swa nan peyi a e pli patikilyèreman a letranje tout moun yo ap tann kanaval sa pou yo wèl pou yo viv de li e nou si e sèten ane sa tou gen anpil moun ki te konte vini Men k gen dwa pa ka vini, men kote yo ye a tou atravè televizyon, atravè nou menm tou, moun sa yo pral viv kanaval la. E se sa k fè nou ansanm. Trè byen. E an nou fè yon ti pale dirèkteman sou kòman sa pral ye, dewoulman kanavalès lan, e kòman preparatif yo ye, donk a ki nivo ke nou ye ane sa? Nòmalman nou gen yon kanaval ki deja prepare, piske kanaval Jakmèl la pa ka pa prepare. Se yon kanaval ki prepare avèk letan, Sitou avèk lè gwoup de dans Maskarad yo. Lòske pou Maskarad yo arive prepare on ansanm de mas, sa pran yo anpil tan. Men jodi a la tout atelye yo, yo ap travay, tout atelye yo prè. Se petèt dènyè touch ke yo ap fè aswè a pou demen. Epi pou dimanch, pou nou pran lari a pou n al montre moun yo on ansanm de nouvote. Paske kanaval Jakmèl la tou li edikasyonèl. Chak mas ki fèt, li gen yon leson, li gen yon mesaj ke l voye. E ase souvan, nou itilize kanaval Jakmèl la tou pou nou kapab pwodui de mesaj toujou pozitif, de mesaj ki ale vè le chanjman, de mesaj ki ale vè le konpòteman, de mesaj ki ale ankò vè Viv ansanbl pou yon lòt Ayiti e ankò nou pale l tou ke kanaval Jakmèl la nou konnen tou an deyò de de de de de plèzi, an deyò de edikasyon, an deyò de tou men li gen yon pòte ekonomik. Sètadi moun ki anndan vil la y ap atann kanaval la men moun ki anndan dizon maskarad yo, moun ki andedan aktè yo pou yo menm se yon rekòlt. Sètadi anke, menm jan chak moun yo al travay, yo jwenn kòb, ebyen pou moun kanaval yo se kòmsi yo te deja ankò travay e yo konnen yo pral rekòlte alafen. E ladan l, timoun yo pral lekòl, ladan l tou, kay ap peye, ladan l tou, tout ti pwoblèm ki te genyen Anpil ladan yo pral rezoud paske kanaval la tou puiske li fèt nan yon epòk byen detèmine, li pa kapab kenbe aktè kiltirèl nou yo an vi. E se sa k fè jodi a nou panse ke fò le kote di tourism osi li pran li pran manb pou ke kote kiltirèl yo yo kontinye avanse toutokou de lane Pou ke kanaval la tou on jou ke nap jodi a li gen yon sit kote ke l fèt, kote ke kanaval sa tou li atire lòt moun atravè lòt peyi, atravè lòt idantite pou vini e pou ke nou fè de kanaval Jakmèl la toujou on evènman ki ta sanse sengilye. E se sak fè jodi a la nou kwè ke leta ayisyen a fè on bon chwa avèk Prezidan Jovenel, yo deklare kanaval Jakmèl la patrimwàn kiltirèl imateryèl ayisyen. E nou gade minis kilti la tou ave di ke a mi pana ki ap pale ke ane sa a tou se yon ane kote y ap pral mete patrimwàn yo an valè. De ce fait, kanaval Jakmèl la, se youn nan kanaval pou yo ta chita, pou yo ta pa fè des forums sou li, pou nou gade ki sa l manke, ki sa l bezwen an plis, ki sa k dwe fè kanaval sa a tou, pou ke loske n ap gade kanaval la jodi a, pou ke tout moun gade. E youn nan, m panse genyen yon feblès. Tankou loske jodi a, y ap di ke, bon, kanaval tout kote. Non, non. Nan tout peyi òganize, kanaval pa tout kote. Nan tout peyi òganize, kanaval konsantre l nan yon lye byen detèmine. Kanaval la gen yon destinasyon. Yon destinasyon. Konn sa m vle di a? Ebyen mèttenan, avèk destinasyon kanaval sa a, li pèmèt ke Okap konnen l ap la, Jeremi konnen l ap la, Okay konnen l ap la, Nip konnen l ap la, Ench konnen l ap la, Pòdepè konnen l ap la. Ebyen la mèttenan, sa montre valè kanaval la, pa sèlman o nivo nasyonal, men l pral pwouve valè kanaval sa a tou o nivo entènasyonal. Men lò kanaval la toupatou, ebyen sa k pral pase, chak mèri eseye fè yon ti kanaval, ebyen li rete sou le plan mikwo, li pa ka travèse sou le plan makwo, ebyen otomatikman kanaval la pèdi valè l. E se sa k fè m panse leta ayisyen dwe wè lakesyon de kilti, lakesyon de kanaval de Jakmèl nan yon lòt dimansyon e pou nou al gade kòman nou kapab vann kanaval sa a e pou ke Ayiti kapab ankò pale atravè lemond e atravè kanaval Jakmèl la. Depi maten nou nan zòn nan, nou nan vil lan, nou wè ke ou vrèman an diskisyon avèk aktè yo ki prale patisipe nan kanaval Jakmèl la. Nan ki pwen nou ka di ke nou ye avan ke nou bay lansman kanaval Jakmèl la? Nan diskisyon yo kisa di depi maten nap mande pou majistra, majistra an diskisyon avèk lèzaktè, di nou majistra kòman sa ye nan moman nap pale la? pou Jakmèl. Ann gade byen, sonje byen ke kanaval Jakmèl la, nòmalman, lane avan ke yo deklare l patrimwàn, son ti, on ti kras listwa. An 2021. Wi. A vle di ke, nòmalman, kanaval sa, yo te konn envèsti ladan l 20 milyon de goud pou aktè, a vle di maskarad, dans, e bann a pye. Te konn gen ozanviwon 20 a 30 milyon de goud ki envèsti ladan l pa rapò avèk bann sonò yo. Pou ki sa m di sa? Se paske la. Pati pou 40 milyon. Wi, egzakteman. E lè w vin gade byen, te genyen sibvansyon te konn bay pou preparatif kanaval la. Dakò? Ansanm avèk plizyè aktè, avè di ankò bannapye, maskarad, petèt ki te kapab egal petèt antre. 5 a 7 a 8 milyon de goud, de ce fait. E la kilti te konn fè pou nou stang kote nou apral rete, ofisyèl, etc. Wi! A vle di, lè w, lè w, otomatikman ou gentan rive nan 70 a 80 milyon de goud. Ebyen, jodi a, se nòmal. Si pandan kanaval la ap pase, e nou kwè se yon patrimwàn, a vle di imateryèl, kiltirèl ayisyen, Okontrè, Leta ayisyen te dwe retwouve a Jakmèl. Ministè de la kilti te sipoze la, ministè touris te sipoze la, ou konprann sa m vle di a, e menm, menm, menm onivo planifikasyon, ou wè sa m vle di a, ministè de lenteryè, an tèm dasenisman, pou di bon s on vil ki dwe pwòp, ki dwe bèl, eksetera. Ebyen mentenan, sètadi ke si kanaval la te konn gen anviwon 80 oubyen pa yon refleksyon ki pa fèt ankò sur sa nou pral rele patrimwàn, ebyen nòmalman yo destine avèk Jakmèl 20 milyon de goud pou tout kanaval. Se nòmal depi maten, w ap konprann byen ke nou ap diskite avèk des acteurs, n ap chèche des solutions, men solisyon yo parèt prèske enposib. Se pratikman 20 pousan de sa n te konn genyen. Wi, a vle di ke li parèt enposib pou nou mete li an aplikasyon. E se sa k fè jodi a la nou di ke èske mentenan Leta santral dwe nou? M ap di non l pa dwe nou paske Jakmèl ta dwe an mezi pou l fè kanaval li. Men sepandan nou nan yon eta ankò initè, tout lajan nou al nan menm sous, ebyen lòske leta ap redistribiye kòb sa a tou, fò l fè l de manyè pwopòsyonèl, fò l fè l de manyè, m ta kapab di, avèk ekite, ekite a kòman li ye, se pa dan le sans ke lòt kote yo pa dwe jwenn non, men si n ap vrèman konstwi kanaval la, si n ap fè kanaval de Jakmèl la vrèman yon pwodui. ki kapab vann ni nasyonal ni entènasyonal, ebyen se leta ki ta dwe dèyè kanaval la. Se pa sèlman leta m ta kapab di onivo kominal, men leta santral dwe ankò akonpanye kanaval la pou nou rive jodi a. E se la mentenan nou di ke nou kwè ke leta k ap panse nan nivo pa yo, men lè yo tande m davantaj y ap konprann byen, gen dwa pa gen yon erè, men gen dwa gen yon kalkil. Sa vle di syantifik ki pat pote sur le carnaval de Jacmel. M ka pa la demen, men moun k ap la demen an, se dwa tout leta pou ke yo genyen on destinasyon pou le kanaval. Menm si w al a Brezil, w ap tande kanaval de Riyo. Ka gen lòt kote ki fè ti kanaval, men le chang di kanaval. Konprann? Sa vle di ke kote vrèman kanaval la poze l la, li rele, sa vle di la. Ebyen Jakmèl ta dwe yn fwa ke leta deklare l ankò patrimwàn, tout resous leta te dwe ankò konvèje yo vè Jakmèl, pa vè le mè Makike sa, m se yon pèsòn anndan kanaval la, men vè le kanaval de Jakmèl e pou dir ke nou zanbwatons le pa e na pral mete le kanaval de Jakmèl a wotè ke le mond kapab yo menm tou renmen gade l e pou yo di. Lane pwochèn se on randevou a ne pa rate ebyen tout moun Jakmèl mentnan se pa Jakmèl non ki pral vrèman on nèg pral di non poukisa Jakmèl non dè ke l fèt Jakmèl ke w te on kapra si l fèt a lechèl entènasyonal se pou notre byen ou konn sa m vle di a ke w te ankò dan le sid oubyen w te ankò on jeremyen li fèt a lechèl nasyonal on di se bravo ebyen jodi a fò ke nou rive on kote Pou ke nou di, ansanm de choz ke nap fè nan peyi a, fòn fè yo o nivo makwo pou ke lòt moun konprann nap travay, paske gon bon ti bagay ki di, sa mwen pral dil, m pa vle nou ri, yo di, pipi gaye pa kimen. A, nou konn, dakò? Ok, dakò. Ok, e, wi, e, m ap. Se konsènan stang nou konn wè nan lè sa yo nou konn wè konn wè konstriksyon stang yo konn ap fèt sa t pase ane sa nou wè gen yon sòt de ti akalmi t fèt èske w panse ke stang yo ap gentan fin konstwi pou pou pou pou kanaval jakmèl la? Nòmalman nou pa entèrese moun yo konstwi stang sou pakou kanaval la piske pakou a piti e l trè limite nou de wè nou dekouraje yo pandan plizyè ane Paske ase souvan menm cha yo konn ap pase yo gen difikilte lè w gen stang lè de bò. Ebyen mentnan nou bezwen moun yo plis jwenn kote pou yo mache, kote pou yo danse. Se youn nan rezon majè ki fè w ap wè ke pa gen stang ki sou pakou a. E anplis nou menm tou nou poko konstwi pa nou an, gen lòt moun ki bezwen yon siyal. E pandan se tan pa nou an k poko konstwi a tou se yon strateji ke nou pap di w Paske demen ou ka wè yon bagay ke w pa t panse. Trè byen. E pa rapò a fot de mwayen ke w t ap pale yo, sa pèmèt ke diskisyon an pa fin abouti avèk aktè yo. Kounye a la, ki pi gwo sousi ke w genyen pou reyisit kanaval la? E ki pi gwo enkyetid ke w genyen tou pou kanaval la ane sa? M toujou pozitif. M kwè nan negosyasyon, mwen kwè nan diskisyon. Aswè a ke m pa antre lakay mwen ditou, m ap kontinye negosye, n ap kontinye pale, N ap kontinye regade ansanm kòman n kapab jwenn yon solisyon. Wi. E m vle di moun yo, n ap arive twouve yon solisyon. Pa pa rapò avèk 20 milyon an, men pa rapò avèk Jakmèl. E nan moman sa a tou nou mande avèk tout moun atravè lemond, atravè Pòtoprens, atravè Jakmèl, ki vle sipòte Kanaval Jakmèl la, ou gen dwa sipòte l. Okontrè, w ap ban nou pwòp, w ap ban nou posiblite pou ke diskisyon nou yo demen kanpe pli rapid. Pakont, si PM nan, ki konnen ke nou envite l, vle di a Majistra Marky, Ey! M konn 10 milyon pou w la a, pa egzanp, epi PM nan ankò ki se Ministè de Lenteryè l di m gen, m gon 5 milyon pou ou, lè sa se pa menm PM nan non, se Minis de Lenteryè a ki di l, m gen tan gon 15 milyon toujou. Èske w konprann sa m vle di a? Minis finans lan gendwa di Majistra Marky bon nou pral gade sa n jwenn pou ou ki se yon sen milyon. RIKA, planifikasyon, de Jakmèl, senatè dlarepiblik ki apèn tèmine. Men tout moun ap toujou di senatè dlarepiblik. Yo tou jwenn mesaj lan. Yo pase mesaj la ale. Mesaj lan tou pase. Gen ògàn Scoop, y ap tande, y ap gade. Li enpòtan enperativman pou yon patrimwàn konsa pou yo kontribye pou l pa bese. Paske jodi a la si n kòmanse pa bay enpòtans a sa k ap pase dan lakilti e sitou yon vil tankou Jakmèl ki gen sa nan Karayib la, m panse tout moun ki se yon patriyòt enpòtan pou ke yo pa kite aktè yo dekouraje. Paske ane sa si bagay yo ta pase mèg ap kòmanse gen yon dekourajman pou patisipe nan kanaval Jakmèl e ki pa sipoze fèt. E se sa k fè m di jodi a se pa yon kesyon de rann yon moun responsab. Se nou tout ki pou pran konsyans ansanm e regade. E menm lè gran biznisman de Pòtoprens, Twazyèm Vwa eksetera, tout lòt moun ki panse ke yo kapab pote yon kout men nan kanaval la, pote l. E lòt moun ki Jakmèl tou, lè gwo biznisman ki Jakmèl, Avèk ou, yon lòt moun gendwa bay 10 milyon, men se yon milyon ou kapab bay. Gen yon moun ki gendwa bay, se 500 mil li kapab bay, eksetera. Brh gendwa di, non monchè, menm si sa kredi, mwen angaje m deja. Paske tout lajan m ap di la yo, il suffit ke moun nan li vrèman konnen ke sous ke l ap ban mwen an, li kapab kanpe sou li, li kay nou a di tou a pati de lendi puiske demen gen nou a tout a fè enposib. Ou vwaye byen, on virman toujou posib. Men nou di ke Jakmèl mande a tout moun a travè repiblik la, kelke swa kote ou ta va twouve ou, e menm a letranje, a menm a letranje. Ezateman. Eske w konprann sa m vle di a? Kanaval la se kanaval nou. E se sa k fè m di nou jodi a, Pa gen anyen kap ka rete kanaval la a dimanch. Sèlman l mande plis negosyasyon, li mande plis pawòl anplis e mwen retounen pawòl la ankò avèk menm leta ke m anndan l lan ki kòmanse sipòte nou an e si yo kapab fè yon bagay, pa fè l o non de kanaval, sa kapab twouble ankò lòt vil ki di yo pa ba li. Men fè l o non de patrimwàn lan ke n ap sove. Patrimwàn Imateryèl la. A vle di, an nou mande avèk menm minis kilti la, li menm k ap fè pwomosyon ankò de patrimwàn, an n pran Jakmèl kòm etan pilòt pou ane a. On pwojè pilòt. Ou konn sa m vle di a? A vle di ke anpi tout moun ap viv, tout moun ap gade. Paske jodi a m panse ke se yon pwojè, se dè diskisyon eklere ki kapab mennen nou nan yon lòt Ayiti, nan yon lòt anviwònman. Pandan peyi a gen anpil pwoblèm, men sa pa anpeche Gen yon ti kwen nan peyi a, gen moun toujou ki plizoumwen ap e kapab pran yon ben, a vle di ke yon terapi danbyans, ebyen se la. A vle di menm peyi ki gen lagè wi, gen kote ki gen anbyans. Ben danbyans sa ka sèvi yon sòt de zouti pou enspire lòt moun ki pa ka pran l. Paske jodi a la, pataje lajwa, pataje bonè vin tounen yon bagay ki ra. Men a chak fwa gen yon kote ka voye yon mesaj Ka voye yon imaj despwa li konte e si Jakmèl ka fè l, Non ann sèlman ede sa fè l. tou, pandan anpil nan kote nan peyi a sanse paralize, ebyen on moun vle gade pou yo di oh e pa gen kote ann Ayiti kote moun ap viv, e pa kote ann Ayiti oh paske lòske n ap gade anpil jounal cnn et autres ase souvan yo prezante Pòtoprens, yo prezante kapital la, yo bliye si gen Jakmèl, yo bliye si gen Okap, yo bliye si gen Jeremi. Yo bliye si gen Nip, si gen Okay, si gen lòt kote Fòlibète tankou Hinche. Dakò? Yo bliye si gen Gonayiv. Dakò? Ebyen jodi a la, se yon lòt bagay pou di avèk lòt moun yo. Non! Sa n panse de Ayiti a se pa sa sa l ye. E nou vle di yo tou, an depi de tou, lè w pran kanaval Jakmèl la, k ap genyen dè santèn de milyon de, de milye de moun, epi moun yo konpòte yo an dèzòm onèt, serye, dè sitwayen. Mesye, nou gon pèp ki tèlman gon on kilti, on sivilizasyon tèlman avanse, sa vle di anpil pèp nan mond lan ki di yo avanse pa ka fè sa n fè non. Tèlman nou antann nou sou on seri de pwen. Sa vle di ke mezanmi an nou kontinye di avèk le mond ke Ayiti se yon peyi tankou tout peyi e Ayisyen yo Se on pèp spesyal e ki ka viv de moman spesyal pandan yap voye de bon sinyal a travè le mond. Sitou a travè le kanaval. Men nap fini, se ton plezi poun te fon ti pale avèw, m panse ke depi gon update la nap tcheke w poun gen plis detay e nap bay moun yo randevou dimanch pwochen. E se sur msye ap gen update paske toutan chèn leta ap gade nou, oh m te bliye di konsèy, ho konsèy de tranzisyon an. Sa vle di ke madam Manigat et les deux autres mesye nou gen mo pa nou tou wi nan Gen envitasyon pou yo? Hein? Ou gen envitasyon pou yo vin nan Nou Tabènakl la? euh nou non mon cher m pot ko envite yo men m vle envite yo kounye a la menm pou m di yo ke kanaval la se pou yo e patrimwàn nan yo konsène ladan l. Par kont di yon mo pou Jakmèl paske ansanm on lòt Jakmèl posib, ansanm on lòt Ayiti posib. Joyeux carnaval. Mèsi anpil nou menm tou. Thank you. Se te avèk nou majistra prensipal, mè prensipal lavil de Jakmèl, mwen menm avèk mwen Konèl, nou t ap pale avèk majistra ki t ap ban nou tout update. Rete konekte sou 107.7 lan sou chèn 16 lan sou Facebook, YouTube, nou la avèk ou nan vil Jakmèl n ap ba w update sou kanaval lan. Mèsi. Nan kanaval Jakmèl la ki konstitye kanaval Jakmèl la, Yvens Désir Eddy Olson, Mackenson Léger, Nickson, nou tout prezan pou ke nou founi je gade pou nou voye enfòmasyon ba ou menm ki pa deplase, ou menm ki pa al Jakmèl, ou menm ki ap swiv nou sou rezo, tou sa kap pase nan 31 nyèm edisyon kanaval vil Jakmèl. Antouka nou anndan espas lameri a kote ke anpil gwoup, anpil bann a pye, anpil gwoup k ap mete koulè, k ap fè degizman enben yo la, yo nan chita pale pou konnen kòman yo menm yo pral patisipe nan kanaval Jakmèl la. Antouka, Evens Dezi, nou te fè yon premye koudèy sou avni Barankiya a, m panse ke ou gen pwòp lekti pa w lè w t ap fenk rive ann. Espas ki rezève pou dewoulman kanaval Jakmèl la. Yvens Désir. M salye w Makonèl, m salye tout moun ki konekte e ki branche 107 pwen 7 nan chèn 16 lan tou. E nou live sou Facebook yo tou sou tout rezo nèt. Donk nou deja konnen depi se evènman nou toujou dispoze disponib pou nou kreye animasyon epi bay de bon son. de bòn imaj donk pou fanatik yo e pou n kapab kreye pwoksimite avèk oditwa nou yo, telespektatè nou yo. Donk se yon plezi jodi a la nou la ankò yon fwa nan vil Jakmèl kòm dabitid nou se dè zabitye kote ke nou pèmèt ke fanatik yo viv kanaval Jakmèl nan tout entegralite li. E m panse ke la nou la pou yon 31 nyèm edisyon nan vil Jakmèl. Donk jodi a la nou rive a premyè vi konsta ke m fè se pa yon vil ki sanse prè pou resevwa kanaval pa rapò avèk preparatif ke nou konn wè dan le tan si n di menm ane dènyè men sèt ane ankò menm si n konnen ke gen yon sitiyasyon trè difisil men kanmenm la vil de Jakmèl toujou bay le ton e le ton leson e sou dosye kanaval. Donk, malerezman se pa sa ke nou wè men kanmenm e gen de preparatif kap fèt la o nivo dè aktè, dè operatè e kiltirèl nan vil lan pou gade kòman sa pral ye e negosyasyon kap fèt tou nou konnen kanaval se sa e m wè anpil aktè la, anpil operatè la reponn prezan pou yo kapab e. e gade nan ki limit, a ki nivo ke yo kapab pran 31 nyèm edisyon kanaval e nan vil Jakmèl sèt ane. Anben, on è la, on è la avèk vou mèdam, mèsye, Marconel e mwa, e tout ekip, tout ekip è la, e Olson, Eddy, Nickson, Walter Ministre, e pi tout mesye ki nan Rivilat lan ki deja ap fè tout aranjman pou pèmèt ke moun yo viv kanaval Jakmèl ane sa, ki prevwa fèt demen e dimanch pwochen. Egzakteman. Pa bliye ke ou menm kap swiv Radio Télévision Scoop sou rezo yo, Nou se sèl medya ki prezan pou bay kouvèti sa. Pa bliye se pa sèl Jakmèl n ap ye, n ap Kap-Ayisyen, n ap Pòwoprens pou ke nou pote tout enfòmasyon sou dewoulman kanaval 2023 nan peyi Dayiti. Nou pral gade kiyès Nou pral met men sou li la nan lakou meri a paske gen plizyè aktè djaz, reprezantan bann, reprezantan gwoup degizman. E nou pral met men sou yon gwo tèt nan vil la, Mister Blaise Eli. Depi n pale de Blaise Eli, nou wè se youn nan nèg ki se pòt pawòl tout bann degize. Ebyen nou pral eseye gade avèk Blaise Eli kòman preparatif yo ye. Eske ane sa a Tout bagay kòmanse nòmal, èske l wè klè pou kanaval la nan Jakmèl? Nou konnen se yon gwo moso degizman ye nan kanaval Jakmèl, koulè se bagay ki enpòtan nan kanaval. Avèk Blaise Eli nou pral eseye konprann kijan preparatif yo ye. Mister Blaise, kòman nèg ye? Nou nan vil ou? Bon kite m salye Scoop e m ap salye nou menm nou menm ki la a nan Jakmèl e n ap remèsye nou dabò paske si n ka fè deplasman an jodi a la se paske kanaval Jakmèl la gen yon grann grann enpòtans pou Scoop e n ap pwofite pou n envite tout lòt medya ki poko prezan yo anndan vil la e kite m di w e Pou jodi a la, nou nan faz antant, n ap eseye negosye pou n wè dan kèl mezi pou n rann dimanch la posib avèk lameri e biwo kanaval ke meri a mete pou planifye kanaval la. Paske lè n konsidere yon kanaval tankou kanaval Jakmèl la, ke leta an dat de 18 janvye 2021 yo deklare kanaval Jakmèl la kòm patrimwàn imateryèl, Ayisyen. E jodi a la, pandan ke minis minis kilti a lanse ane 2023 a kòm ane patrimwàn ayisyen, e n ap gade e pa gen okin konsiderasyon pou le kanaval de Jakmèl, kote ke nou nou genyen pli pli ke 100 milyon de goud ki konn envesti nan kanaval Jakmèl pou pèmèt li posib, jodi a la nou gen 20 milyon de goud ki pou al envesti nan tout bagay nèt sou vil la, sa vle di 20 milyon de goud la pou ouvri tout kanaval la. Nou deja konn nan ki sitiyasyon lameri e biwo kanaval la ye, aktè yo, diskisyon yo y ap entansifye, anpil deba ap fèt, byenke nou menm onivo de vil la se Jakmèl dabò, nou toujou konnen nou gen yon patrimwàn pou n sovgade. Men pa kont bagay la li pa vreman santi bon avek 20 milyon de goud pou le kanaval de jakmel nou deja konpwann yon kanaval ki konn gen pre de 100 milyon de goud ki envesti ladann 20 milyon de goud nou deja konn ki sa sa pral bay kom repèkisyon sou kanaval jakmel la. Koman w konprann avek yon si mèg mwayen plizyè gwoup plizyè bann plizyè aktè ki konn patisipe nan kanaval la pral pral kapab mete tèt yo èske ou pa panse ke sa ka kreye anpil panik èske ou pa panse ke gen djaz ki ka di m pap la gen bann kap di m pap la gen gwoup ki di pap la èske sa pandan nou nan mitan lakou lameri a la diskisyon yo pa vrèman de diskisyon ki ka pote prejidis sou òganizasyon kanaval la ki pa rete plis ke 2 jou. Kòman sa ou wèl ou menm antank aktè? Efektivman lap gen de konsekans sou òganizasyon kanaval la. Map pran yon egzanp ki senp, yon òganizasyon tankou Karesem ki se komisyon atistik pou la renovasyon di sektè Maskarad ke mwen menm mwen se pòt pawòl li, se yon estrikti ki chapote tout asosyasyon gwoup maske an jeneral. Konbyen gen anndan nou? Nou gen 17 asosyasyon anndan òganizasyon an. E nou nan yon kontèks kote ke nou nan yon peyi ki gen yon ensekirite jeneral k ap fè raj, kote ke nou konnen gran sid la sanse detache avèk Pòtoprens. E kèlkeswa jan, kote ki pi fasil pou pase se Pòtoprens pou vini nan gran sid. Prèske tout touris ki te konn vin bò isi a la yo pa vini ankò. Sa vle di nou menm antanke atizan, nou vin dan lenposibite, menm atelye nou kote n gen soupla kabaret nou pa ka vann ditou. Sa vle di nou vin sanse pase Prè de 3 zan la, depi blòk sid la li detache de Pòtoprens la, nou pase tout tan sa a, nou prèske pa pregle anyen. Mentnan, Leta, epòk, epòk Prezidan Jovenel Moïse te te la, atravè minis li, Mesye Jean Michel Lapin, te konn oktwaye yon sibvansyon avèk gwoup maske yo ki te pèmèt nou absòbe dèt ke nou toujou fè. Paske, nou, lè nou poun prepare kanaval, se depi nan mwa dout. E nou pran yon lajan. Se se mil dola, chak mil dola pou mil senk san dola. E nou konn prete prè prè de twa milyon, twa milyon goud. Se nou pran eskont. Nou pran eskont, sa vle di se pon ya menm nou nou nou pran. Nou pran eskont pou n travay kantite degizman ou wè ki sou pakou kanaval la. Mentnan lè n fin fin prepare l, mentnan leta li menm, li lè l ba nou sibvansyon li pèmèt nou nou nou nou kouvri kou sa. E jodi a la, malgre demand ke nou fè oprè de minis ministè kilti, nou nou nou pa pèsonn pèsonn li pa di nou anyen. Nou eseye pale avèk anpil moun ki pwòch minis la pou nou wè ki sa li ka fè pou nou. Paske kanaval Jakmèl li gen yon bagay patikilye, se yon kanaval sengilye. Se youn nan pi bèl kanaval ki genyen nan Karayib la. Sa a nou pa gen asòti de la. Men l ap soufri, l ap soufri paske mank de posibilite ekonomik ki rann li afekte estrikti òganizasyonèl la ki rann Jakmèl Te ka gen pi bèl mesaj ke l voye atravè lemonn antye pou l di vwala, malgre peyi a nou ap tande yon seri de nouvèl de li, men gen yon kwen nan peyi Dayiti ki rele Jakmèl, e men sa ki ki sa l ka ofri tout moun ki deside vin vizite peyi a. Mentnan fòk leta a li menm ta ka reponn li di ke an nou soutni ti kwen sa ki se Jakmèl la atravè òganizasyon kanaval li a pou pèmèt ke omwen gen des imaj pozitif ki ale bay entènasyonal la pou l di ke malgre jan peyi a ye a men gon kote kanmenm nou ke n ka konte sou li. Men, m panse ke mank de responsabilite e ensousyans leta rann ke jodi a nou gen 20 milyon de goud pou nou òganize yon kanaval ki konn fèt a plis ke 100 milyon de goud. E jodi a la nou nan yon sitiyasyon deba depi yè avèk meri, avèk biwo kanaval la e jiska prezan nou pa ka jwenn yon antant pou nou konnen egzakteman Kanaval dimanch la kijan li pral fèt e Scoop deja Jakmèl ou kab remake ke menm stang ofisyèl Jakmèl la poko fèt vwa pou ta di sektè prive tankou APN lòt enstitisyon ki konn vini ki konn met stang sou Akwa ou poko wè yon stang e jodi vandredi sa vle di kisa deja sa ke leta santral bay meri de Jakmèl la pèmèt ke nou nan yon sitiyasyon ki ekstrèmman difisil nou gon patriman pou n sovgade se Jakmelyen nou ye nap fè tout mwayen posib pou n sovgade l men leta mete nou nan yon sitiyasyon Kote ke se patrimwan sa a yo deklare 18 janvye 2021 an yo vle kraze nan men nou. Antouka, si m ap konprann byen, se ke avèk yon bidjè ki ase restren konsa, gen anpil aktè ki konn oblije, ki konn patisipe deja avèk nou nan kanaval, ki pral kòmanse dekouraje la, ki pap patisipe. Efektivman, efektivman, lè ke nou menm antanke aktè Ke se swa djaz, ke se swa gwoup maske, ke se swa bann a pye, ke se swa gwoup de dans, elatriye, nou gen yon misyon. Se sa k fè nou toujou gen yon travay ke nou fè o nivo de Jakmèl. Se transmisyon jenerasyonèl. Si w ap gade pou wè gen de madigra ki egziste depi 30 an, 40 an, ou toujou wè yo a travè kanaval Jakmèl la paske dèyè chak sa yo, yo gen yon istwa ki kache dèyè l. Travay transmisyon jenerasyonèl la li fèt se lè ke nou menm nou jwenn posibilite pou nou fè l. Men lè n gade se leta a ankò ki ap eseye destabilize sa ke li menm li deklare patrimwàn nan, m twouve ke li trè mal. Avèk 20 milyon de goud, se sur et certain yo gon veleyite pou yo kraze kanaval Jakmèl la, paske 20 milyon de goud pa p ka òganize yon manifestasyon kiltirèl tankou kanaval Jakmèl la. Men gon bagay tou, n ap pale de leta, men eske nou ka di tou sektè prive a pa akonpanye sa k ap fèt nan vil lan? Kisa nou di tou avèk sektè a ki nan zòn nan, Nou pa nou pa gen yon sòt de ouvèti nou fè sou sektè prive a pou l ta ede nou nan kesyon ekonomik, bidjè, kanaval sa? Nou te ka tou toujou fè l. Sektè prive an nan vil la konn sipòte djaz, sipòte bann e latriye. Men vi avèk sitiyasyon peyi a ye la kote ke ensekirite a rann ke gen anpil moun ki kite. ki deside yo fèmen pòt biznis yo ale. Gen de moun tou ki konn sipòte, ki estime ensekirite a rann ke yo pa gen moun ki kapab vin la. Yo chwazi, yo chwazi, yo fèmen biznis. Mentnan kounye a la, tout sa yo son mank a ganye li ye pou kanaval la. Paske yon moun ki te nan biznis, ki chwazi, ki kanpe biznis, ki chwazi, ki kite kal Sendomeng oubyen ki ale nan yon lòt peyi, paske anpil nan yo gen posibilite pou yo evolye nan lòt peyi, yo te fè l paske yo renmen Ayiti, yo estime ke se la a ki peyi yo, yo envesti la de fason pou yo kapab ede plis moun jwenn travay. Men lè Leta li menm pa mete kondisyon pou pèmèt moun yo, yo viv la, pou biznis yo ka rete, se nòmal pou yo ale. E depi yo ale, ou deja konnen ki repèkisyon li pral genyen sou òganizasyon yon aktivite konsa. Antouka, nou konnen ke jiskaprezan n ap pale a la, nou an plen deba sou kanaval la anndan lameri a la. Men daprè ou menm, èske ou panse ke gen yon espwa nou ka di ke ap gen yon teren dantant ki jwenn pandan ke n ap fè deba sa a la pou nou òganize kanaval la? Paske nou a kèlke a kèlke zè pou nou lanse yon kanaval demen. Jiskaprezan, kòman n ap soti tèt nou pou ke nou tout moun konnen ke sa t gen la a, kòman n ap separe l? Kisa k ka di? Jiska prezan deba ke nap fè avèk biwo kanaval la e katèl Jakmèl la se jwèt tout mwayen posib pou eseye konsyantize Premye Minis Ariel Henry, m panse ke petèt gon moun ki pwòch li kap gade mesaj sa, Premye Minis Ariel Henry fè tout mwayen posib gade kisa ka ogmante sou sa nou pral oktaye kòm sibvansyon bay kanaval Jakmèl la, m panse ke son. Imen ou ye nan tout peyi depi pa gen kilti e kòmsi peyi a li pa egziste ok kilti yon yon pèp se tout sa ki rete pami tout sa kel kel bliye jodi a la sin genyen sa kòm patrimwàn nou nou nou nou konnen byen 20 milyon de goud paka òganizel men m panse ke gen yon minimòm efò ki kapab fèt mesye gen yon minimòm efò ki kapab fèt moun nan sektè prive yo lè pou n fè manifestasyon pou n destabilize peyi a toujou gen lajan k pou met deyò men jodi a la sa an ankouraje l Nou pa ka kite yon si bèl patrimwàn tankou kanaval Jakmèl la, youn nan pli bèl kanaval ki genyen nan Karayib la, e anpil lòt nasyon vini la. Gen pli de 100 repòtaj ki fèt sou kanaval Jakmèl la ki esplike egzateman aspè sengilye ke kanaval la genyen ladan l, kote ke yo ta dwe ankouraje l. Lè ou pale de Brezil ou wè kanaval Rio, yo envesti ladann pou fè sa l ye jodi a. Jodi a la, leta sa gen enterè envesti nan kanaval Jakmèl la. Menm lè w ta wè san kote y ap fè kanaval, men kanaval Jakmèl la, yo p ap kapab detwone l, paske li gon bagay ki sengilye ladann e li gon aspè kilkiltirèl ke ke anpil lòt peyi estime yo ta yo yo yo yo ta yo ta dwe genyen lakay yo. Poutan menm leta sa n genyen an pa deside ankouraje patrimwàn sa a. Men m panse ke se se yon mechanste. Se yon mechanste de la part de leta santral lè w voye 20 milyon de goud la pou yon kanaval tankou Jakmèl la kote ke se plis ke 100 milyon de goud ki konn òganize festivite sa. Antouka, nou remèsye w Mister Blaise, m panse ke mesaj la lanse e yo tande l rive kote pou l rive a. E se kri on pitit zòn nan, se kri on moun ki vrèman envesti l nan nan kilti lakay li Jakmèl. M panse ke mesaj la Blaise li lanse e nou espere ke gen yon bagay ki di, gen yon bagay ki fèt. Pou tradisyon Jakmèl, tradisyon kanaval nan Jakmèl pa yon bagay ki vrèman kòmanse la, ap deperi, ap pèdi valè. E m ap remèsye Scoop, m ap remèsye Scoop e m ap remèsye patikilyèman Garry People Charles. M konnen s on nèg ki renmen Jakmèl. Garry, m konnen w gen mikwo nan men w, fè mesaj la rive pou nou. Fèmen sa live pou nou pou pou premye minis Ariel Henry tandel nou nan difikilte jakmèl 20 milyon de goud pa kapab oganize e festivite sa a paske 20 milyon de goud li pa reprezante anyen 20 milyon de goud pa menm kapab mete madigra ou deyò vwa poul ta oganize tout aktivite anndan kanaval jakmèl la. Se te avèk nou Blaise Élie reprezantan plizyè asosyasyon ki nan gwoup Caressem ki tap pale e voye dè kri d'alarme pou gouvèneman an swadizan pou ke Yo ta fè yon koudèy sou bidjè kanaval Jakmèl ane sa ki vrèman mèg. E sesi, kanaval Jakmèl youn nan kanaval kote ke yo yo prezante l kòm yon kanaval ki ki pi bèl an koulè nan Karayib la. E se Ayiti la a, nan depatman Sidès la ke nou gen patrimwàn sa. M panse ke fòk nou panse avè l paske lakilti an jeneral se yon bagay ki kenbe tout sa yon peyi ye. M panse ke Yvens Désir. e pou nou fon rapèl de de sa Elibèz tap pale avèk nou an e m wè w tap souke tèt ou talè a gèlè w pat atann ou de de sa w sot tande a la ke se 20 milyon de goud ki vrèman re yo rezève pou pou pou òganizasyon kanaval jakmèl nan ane sa. Non tou dabò fò n di ke se se se yonn nan se yon responsab ki tap pale e anndan anndan aktivite sa genyen yon yon yon pleyad daktè e ki Petèt nou kapab di se de antite ki regwoupe yo ansanm, ki plis ke 17. M panse ke, jan m t ap di an la, yo menm tou, kòb sa a menm, yo menm yo pa ka mete yo deyò. Donk m panse ke se kri yo, yo gen dwa pou sa tou pou yo manifeste mekontantman yo atravè tretman ke yo estime ke yo pa jwenn ane sa a. pou dewoulman kanaval la. Donk n ap tann e nou espere ke Jakmèl ofri yon lòt espas malgre nou wè ankò yon fwa a premyè vi nou wè pa gen vrèman yon preparatif ki di ke ap gen kanaval Jakmèl pou 31 nyèm edisyon an but m panse ke rete kèlke zè genyen negosyasyon k ap fèt toujou gen ti pale k ap fèt. Nap tann e nou la poun fè moun yo viv, gade e tande sak genyen nan vil Jakmèl e nan ane sa ankò. Antouka se avèk ou Radio Télévision Scoop nou la anndan vil Jakmèl pou nou pote kouvèti ane sa kanaval yo a menmsi ke Nou sot tande sa k ap di la a, se vrèman difisil avèk yon bidjè konsa. Men pandan jounen an la a, plizyè aktè pral defile pou nou konnen egzakteman sa k ap pase, sa k ap di anndan negosyasyon k ap fèt avèk lameri e lè aktè konsène. Pa rete e chita sèlman pou ap gade nou, men pataje live la, pataje videyo a pou plis moun ka tande enfòmasyon konsènan Le Carnaval de Jacmel ki ane sa k ap fèt sou 31 èm edisyon yo. Rete branche sou Scoop! Nou nan vil Jakmèl nan kad 31 nyèm edisyon kanaval Jakmèl e kòm dabitid nou toujou prezan e avèk aktè yo pou n poze kesyon pou n konnen kisa ki genyen nan vil Jakmèl e dayè nou la e nou la a kèlke zè de kanaval de dewoulman kanaval Jakmèl nou gen avèk nou yonn nan reprezantan ki se mesye Patrice Reçu. ki avèk nou la ki pral reponn kèk ti kesyon ki pral prezante li epi nou pral pale avè l sou dosye dewoulman kanaval ane sa. Kòman ou ye? Bon mwen la e nou menm m pa konnen kòman bagay yo ye pou nou men m anfòm wi jiskaprezan. Tout bagay anfòm e kòman kanaval la ye ane sa se kisa w reprezante nan kanaval la? Bon mwen menm mwen se kòdonatè yon asosyasyon ki fè pati de kanaval la ki se RBJ. RBJ se kisa li ye? RBJ se Rassemblement des Bandes à Pied de Jacmel. Trè byen. Donk, ou se kòdonatè tout bann a pye yo. E kòman sa ye? Kòman n ap patisipe ane sa a? Èske n ap la? Ou di mwens tou, ba nou detay sou kòman sa pral ye. Bon, jiskaprezan nou pa di n ap la, nou pa ka di nou p ap la tou. Rezon ki fè nou pa ka di ni wi n ap la, ni non nou pap la premye bagay la nou fè nou fè nou fè devwa nou deja nou menm nou konnen se prepare mereng nou konprann da nou deja prepare mereng nou nou deja antre nan studio mereng nou deja atravè lè zond la boule sou tout radyo a lechèl entènasyonal pa pa youtube ok nou menm nou fè devwa pa nou kounye a sèke. Rezon ki fè ke nou menm nou poko ka di konsa ke wi nap patisipe nan kanaval la se ke la meri ou byen biwo kanaval la li poko janm mete lajou avèk nou. Wap wè la se nan yon rankont ke nou sòti la men nou pa vrèman sòti avèk yon bagay ki vrèman konkrè. Etan done ke majistra di l gen pou l rerele nou ankò, nap ret tann ke majistra rele nou pou n fè tout konklizyon epi pou n konnen egzakteman èske nap sòti vrèman ou byen èske nou pap sòti. Se konbyen bann a pye ki genyen nan twoup lan? E nou anviwon de 14 bèn a pye. 14 bèn a pye sa a, donk se ou pran desizyon pou tout 14 la? Wi, piske se mwen k kòdonatè. Ò, m vin pale la, m pa vin pale pou tèt mwen, m vin pale pou RBJ. Si m vin di yon bagay, se paske nou menm nou deja reyini. La m vin tounen yon pòt pawòl pou RBJ. Se mesaj RBJ an m vin fè pase la. Abityèlman, kòman sa ye? E se kòman bidjè nou ye? E ki rezon tou ki fè ke nou pa jwenn? Ministè a di lap rele nou, komite an di lap rele nou, donk kounye a la ki mesaj wap voye, èske ou gen moun ke ou kontakte deja oubyen dè sponsò ki kontakte deja pou sòti si tout fwa ke pa gen antant ki fèt? Bon, jiska prezan la pa gen sponsò, pou kanaval sa Jakmèl pa gen sponsò, alò etan done ke jodi a se vandredi sa ka rive ke demen si Dye ve oubyen aswè a la Sa ka rive menm nan dimanch ou jwenn sponsor. Men pou moman map pale avèw la pa gen sponsor pou kanaval la Jakmèl. Trè byen, se konbyen jou nou ta swete fè si tout fwa ke tout bagay yo amelyore? Bon si tout bagay yo amelyore nap rete 4 jou kanaval pou nou fè, nap rete kanaval nasyonal lan lè epi lè 3 jou gra. Radyo Telescoop remèsye w. Bon mwen menm tou, sa fèm plezi du fait ke nou. Ki mesaj avan tou ke wap voye tou swa bay komite an, bay enstans ki ap tande w la sou dosye kanaval la e sou patisipasyon pa nou tou Kòm dabitid ki toujou patisipe nan kanaval Jakmèl. Ok mwen mesaj map voye premyèman pou biwo kanaval lan poul chèche gade kòmanl ka antre se pa amoni nou pa gen antre nou non men nou konnen pandan nou gen amoni an tou tout sa nap fè se avèk lajan nou depanse vrèman se pou biwo kanaval la degaje li poul wè kòman kisal ka fè pou ke kanaval Jakmèl lan yon reyisit epi mesaj m gen poum voye ankò se pou. Piblik la, si tout fwa nap patisipe nan kanaval la, pou yo pa vini avèk anyen kòm am tranchant, paske li son pwoblèm. Nou vin pran plezi nou, nou pa kapab lè n vini pou n derape avèk yon espri negatif, kote ke ou gen tan ou te gen pwoblèm a yon moun, e lè sa wap veye lan kanaval la pou pike l, pou tire l, pou fè l kwakseswa, non. An nou menm kanaval pa nou, nou swete ke kanaval lan li pase dan lapè.